Tivilakayhaiti.com Bonjou bonswa tout moun nou kontan avèk ou jodi an se dimanch 4 desanm 2022. E nou pote anpil enfòmasyon pou ou sou sa k ap domine aktyalite a e lakay nou Ayiti Cheri. Ebyen pou jounen dimanch lan la a bagay yo dejenere, bagay yo konplike nan peyi Dayiti. Ebyen nou konnen Etazini ki li menm pran gwo gwo sanksyon la a kont divès gwo chabrak, gwo palto nan peyi Dayiti k ap fè gwo gagann nan radyo vire tounen. Ebyen jodi a la a nou pral tande. Kòman nèg sa yo enplike nan divès dosye louch ebyen ki mete Ayiti kote ou wè l ye la a, enben jodi a la a gen anpil nèg ou pa ta panse ki yo menm kòmanse gen dyare paske Etazini frape fò, Etazini kòmanse bloke bank nèg yo, nou pral envite w gen detay. Nan menm videyo sa medam e mesye nou pral envite w gen tout dènyè detay yo sou arestasyon yon madanm chèf gang anndan baz Vitelòm. Poukoi nap pale la a vitelom panike misye gen problem paske fanm sa a pral pale tankou pipirit poul bay lapolis tout detay sou group gang sa a e nou wè sèjousi lapolis kap mare anpil fanm ki yo menm enplike nan move dosye yo enplike nan kidnapin nan touye moun nan vòlò nan fè tout move zaksyon ebyen lapolis ki ap frape fò la a san pitye ou mèt te fanm kou gason wap tonbe anba kòd depi w pa respekte lalwa Depi wap kreye dezòd nan peyi a fòk lapopo mete lapat sou ou tout detay rete swiv video a jiska la fin dosye je 9 an fanmi e alye manyen tout manyen yon babekyou misye gen pwoblèm el menm gentan ranplase chèf gang ti jinyò ki mouri anba kout bal chalè ebyen bandi sa ki ranplase ti jinyò a selon enfòmasyon yo misye son nèg ki pa jwe antouka bagay yo vrèman konplike nan peyi dayiti nou pral envite w gen detay bon dimanch tout moun. Nap tounen pou yon pwochèn videyo. Nap kòmanse avèk dosye ki konsène je nèf uhmm e ti junior ale men fòn di ke je nèf egziste e kisak pase poukò li la se ke aprè fineray ti junior ebyen poukò li la. G9 oblije ranplase li pa yon lòt chèf. E nèg ki ranplase Ti Junior lan, misye rele Mak. Alò m pa genyen twòp enfòmasyon sou biyografi Mak, men nou mete dronn nou anlè pou nou kapab pote plis enfòmasyon ba ou. Brèf, fò m di nou ke Ti Junior se te youn nan nèg ki te gen anpil kòb. Wè, anpil kòb paske gen anpil koulwa Ti Junior te genyen, ebyen, Anpil nèg je nèf pat genyen koulwa sa yo. E jounen jodi a fò n di ke Ti Junior li t ap viv an grenn senk tou. Paske lè w ap fè kòb sa yo, gon jan pou di l, ou pa kab fè lajan, ou anpeche nèg fè lajan pa yo. Èske nou konprann? Ti Junior gen anpil nèg Ti Junior touye, gen anpil nèg lòt baz tankou baz krache dife, nèg sa yo te gen bon ti pwoblèm avèk Ti Junior. Brèf, m gen enpresyon ke misye t ap toujou mouri. epi ekoute e dosye Site Solèy la kote lè nèg yo te al fè prèske m ta kapab di yon masak onivo de Chode Kosa ebyen sa a nèg yo pa t ap padone Ti Jinyò. Men m gen enpresyon ke sa se youn nan gout dlo ki fè ranvèse vaz la. Nou prale nan baz Vitelòm. Bon, m pa stipefè le fèt ke m tande yon nouvèl konsa paske se nè pa la premyè fwa ke ke sa rive. Kòmsi pou yon fanm nan gang. Anpil fwa ou konn jwenn fanm yo nan gang paske yo menm yo konn sèvi kòm eklerè, kòmsi yo nan lari an la, e kòmsi la yo la pou kapab atire gason, yo la pou kapab bay enfòmasyon. Dèfwa, lè fanm yo nan gang konsa, yo konn parèt pi danje ke. Gason, Wi, paske yo menm yo konn jwe plizyè wòl. Nou pral ba w enfòmasyon konsènan yon sèten de Elmita Jean. Li se manm gang Vitelòm. Sa se enfòmasyon lapolis mete deyò. Jean Elmita, madan Ti Gaby, ensi koni manm gang ki dirije pa Vitelòm Inosan nan Tòsèl, Jwenn arestasyon li pa bò kote lapolis nan Pernye, zòn ki sitye nan komin Petyonvil. Daprè lapolis, Elmina jwenn arestasyon li pou enplikasyon prezime nan zak banditism tankou asasina polisye, kidnaping ak asosyasyon malfetè. Aprè arestasyon li, Jean Elmita plase nan gadavi pou swit jidisyè yo. Lapolis pwofite pou kapab anonse nan kad egzekisyon nouvo plan sekirite an, li akselere operasyon yo yon manyè pou kapab demantle fwaye gang yo ki ap evolye patou nan peyi an. Antouka 7 fanm la, m panse ke li pral tann pou ke lapolis. kapab alò la jistis kapab statye sou sò li. Nan pral fè yon ti tranzisyon la sou kesyon sanksyon amerikèn e la m ta kapab poze tèt mwen kesyon pou m di eske syèl la pa tonbe sou tèt senatè an fonksyon Rony Celestin pwi Hervé Faucon. Sanksyon amerikèn kontre lè politisyen Rony Celestin e Hervé Faucon. Lèzetazini Damerik anonse vandredi 2 desanm 2022, atravè biwo kontwòl etranje sa yo rele OFAC la nan Departeman Trezò, li pran sanksyon kont senatè ayisyen Rony Celestin ak ansyen senatè Richard Lénine Hervé Focan. Lèzetazini akize 2 politisyen sa yo poutèt yo itilize pozisyon yo pou fè trafik dwòg vè teritwa ameriken, avyon prive li pou transpòte dwòg vè sid Ayiti e li itilize enfliyans politik li pou plase moun ki fasilite trafik dwòg nan pouvwa egzekitif ayisyen an. Nan sans sa, nan kad sanksyon sa yo, Lèzetazini bloke pwopriyete ameriken 2 politisyen ayisyen sa yo. Sanksyon Etazini sila li fè swit ak sanksyon Peyi Kanada te enpoze kont politisyen ayisyen yo akize yo pou kòmkwa yo itilize otorite yo pou antre nan trafik dwòg e alimante gang ame ki ap opere nan peyi a. Ensi swatil. Hervé Fourcand. anpil fwa denonse pa des journalistes, pa des membres de la société civile, pa des organismes de défense des droits humains. Men puiske li te nan bò phtk, ansyen senatè nan Sud, e ki li menm tou genyen men li nan anpil bagay k ap pase nan Sud, ki gen kontwòl tou yon moun ki ap fè anpil bagay serye nan departeman dè Nip, ki se komisè Muscadin, paske ansyen senatè sa li gen zòrèy komisè Muscadin. Si Hervé Foucand vle yon bagay fèt, Muscadin ap fè l prese prese, paske quand vous dites Muscadin, ou di yon moun ki ap obeyi ak anpil lòt nèg nan peyi a tankou Hervé Foucand. Se triste pou wè yon nèg k ap travay, paske komisè Muscadin n'a jamais arrêté. yon solda ou byen yon bandi je nèf. Donk, kelke pa, gen yon ti akwentans, gen yon ti lyezon. Tout bandi ki arete, se son de bandi ki aparteni a baz Vilaj de Dye, a baz Gran Ravin. Jamè yon bandi de je nèf jwenn arestasyon. Wi, arete bandi Izo, eklate tèt bandi Izo, eklate tèt bandi Gran Ravin, bandi Tilapli. Men bandi je nèf pa fè zòn sa menm. Epi tou, la a, nou kapab poze tèt nou anpil kestyon pou n di ke si on nèg tankou Hervé Fourcand gen zòrèy komisè Muscadin, y a de quoi de se poser certaines questions. An n al nan yon lòt dosye. et puis, rien sérieux. Solide et allié n'entendent pas participer à la rencontre de ce dimanche avec le PM Ariel Henry, selon Walson Sanon. L'invitation est trop tardive. De ce fait, Solide et allié sollicitent un report de 48h en definitiv, le negosyasyon politik reprenne lor doa bon, negosyasyon politik A kisa sa pral sèvi? Paske Ariel Henry se bagay pa l l ap fè. N ap gade pou n wè jiskaprezan on è o mwa de novanm, a non desanm, lekòl pa dekòl. Finalman nou echwe nan peyi an. Anyen serye. Bagay yo pral grav pou nou. Kilè timoun yo pral lekòl? A Pòtoprens dènyeman. yon timoun ki pral lekòl li resevwa yon bal. E nou tap tande sou odyo an kote moun yo ap di nou poko di moun yo kilè pou voye timoun lekòl. Sa vle di nan kriz ki genyen pou kòlye la, tout moun viktim. Sèl moun ki pa viktim se nèg kap fè politik yo. Sèl nèg ki pa viktim se lè Ariel Henry, de moun ki gen pitit yo aletranje. Men, kanta nou menm ti pèp la ki nan klas mwayèn, ki pa gen gwo mwayen pou n ta voye timoun nou ale menm la a Sendomeng ki pa vle wè nou, pou klas defavorize a ki nan difikilte, ki dan la kras, ki dan la mèrd, m pa bezwen di nou, sa vle di pitit nou ap toujou esklav. De tout fason, mwen m panse ke yon jou l ap jou pou pèp ayisyen. E kesyon sa a, Mwen panse ke Bondye gen pou l di yon mo pou ti pèp sa a. Ti pèp sa a k ap soufri chak jou. Ti pèp sa a ki nan difikilte. Ti pèp sa a tout pwoblèm se li. Tout kalamite, tout soufrans. Bandi ap fè l pase mizè. Nèg politik ap fè l pase mizè. Moun tout koulè, tout plimay. Se sou ti pèp ayisyen an. Gade kounye a menm vye Sendomeng sòti. pou maltrete nou, pou fè nou pase mizè. Antouka mwen menm m swete ke pou pèp ayisyen an kapab kale je l, pou ke nou di nou pa kapab ankò, pou ke nou di ebyen n ap pran desten nou an men, ebyen lè nou deside fè sa nan va genyen yon lòt peyi paske bagay yo twò grav. N ap gen pou n vin pale sou dosye Jooma a pa rapò ak twit Teriel lan paske daprè enfòmasyon ke nou ta rive jwenn se ke Jooma ta poko libere. Men ekoute, sa Theriel di an, m panse ke li apiye sou sonèt dalam nan. Ekoute, fèt gaf komisè gouvèneman Pòtoprens lan, komisè Lafontan, panse ke si mesye sa lage, pral gen anpil moun ki pral kritike, panse ke lè yon nèg konsa nan prizon, petèt nou ka pa konnen kiyès ki nan men l. Men ekoute! Map gen poum vini nan yon pwochen emisyon poum di nou kiyès ki Jooma. Apa w 2 moun ou pa renmen. Banm yon bagay ou denonse. Lò JP te vin a bato l la, pandan Joel te gen yon bato sou a, li te vin a bato l, li debake tout bagay li pa peye dwàn, ou te denonse l? Eske l peye dwàn pandan map pale avè w la? Ou pa janm denonse l. Lò JP, lè Baissra Maki tap mache ak Galil nan men l nan Jakmèl, Ou te denonse l? Non! Lè Maki t ap mache avèk de bandi ki te gen manda dèyè yo, avèk galil dèyè yo, revolvè nan ren yo, kanpe dèyè l, nou tout konnen l, nou tout wè l, ou te janm denonse l? Jamè! Men se, men menm si m ta pete la a, pa menm pise nan lari a non. Ou frape m. Si lòt, Lanbè, w ap frape. Mwen pa janm frape Rika, mwen pa janm tande w frape Rika, mwen pa janm tande w fè pale Dèlko, Rika, yo di yo te voye kòb, ou sonje nan 3 mwa lòk la yo te di yo te voye kòb ba nou pou n kaka, voye kaka nan tout lekòl nan Jakmèl, menm direktris lekòl te pran kòb pou l te voye kaka anndan lekòl li a ke l direktris la, èske w konprann? Donk ou pa denonse yo. Donk jodi a la, jodi a la ou, ou, tankou jan m di w talè a, si Joel gen 10 pwen ke li fè 5 pwen, m bal do wi, li fè 5 pwen nan mòd de vi l ki fè ke l pran prizon. Tande byen sa m di la moun Chakmèl. Joel si gen 10 pwen, Joel fè 5 pwen nan mòd de vi l ki fè l pran prizon. Men se, men se Joel. Se vi prive pa l, se li menm. Se pou n asepte moun yo jan yo ye. Nou pa ka vle pou tout moun jan nou ta vle a. Li pa fè sans. Lòt 5 pwen an, se politik. Se politik, se enmi ekonomik, se tout. Pa egzanp, mwen di w sa talè a, ou konstwi, ou konstwi moun nan pou si pa egzanp Yon manifestasyon ap monte, se ke mwen menm mwen pa t la, m te Ozetazini Damerik. M fè tout sa m te konnen pandan w te wè m Miami an pou ankenn moun pa t blese. Mwen goumen pou moun yo te fè manifestasyon yo, pou yo te rele aba sesi, tout sa yo te bezwen di yo, men san boule, san kraze, san fanyen. M rele e aswè a ankò yn fwa je denonce e map denonse la polis poukisa se pa la direktris polis lan oubyen la polis an li menm nan sans pejoratif m pa konn kijan pou m ta di nou ke map denonse men je denonce destitisyon Paske tout moun te konnen, men menm kote m te ye Miami an, j'ai reçu des messages qui me disaient que demen pral kraze kay Joel. Men tout le monde savait, tout moun te konnen. Donk la polis n'a pa pri les dispositions adéquates pou pwoteje popilasyon an e Joel. Sa vle di ke loske la polis lan yon kominote, Li dwe pwoteje sa dayè yo t byen diw li se pwoteje e sèvir e lòske se pwoteje e sèvir fò lèw gentan konnen lèw gen enfòmasyon ke pral gen yon altèkasyon antre yon sitwayen e le pèp hey Fòk ou an bondisyon, pa vin tire moun non, men fòk ou la pou pwoteje popilasyon. Paske, se pou sa gaz lakrimojèn ye. Lè w voye yon gaz lakrimojèn, ou evakye lapopilasyon. Ou anpeche yo tire. Se sa k fè, nan lè peyi òganize, pa egzanp nan Repiblik Dominikèn, w ap jwenn, te gen youn sou Mateli, w ap jwenn pwa grate. Paske yo ba w dlo a, E lè w bo dlo a ou pa obtanpere, yo ba w bal kawoutchou a. Bal kawoutchou a se yon bagay se depi l pran ou li boule w anpil se kòmsi m ta di w e kijan m ta di w sa la de kout baay ou pran ki e yon bèl kout igwaz nan dèyè ou donk li se pou sa yo fè yo. Donk lòske lapolis pa pran responsabilite yo nan ka sa a donk li vin yon danje sosyal moun pran bal moun manke mouri e chans pa E Joel pa gen moun mouri paske ou pa konn sak ta ka rive si te gen moun mouri donk tout sa yo k pase la yo se de bagay ke lapolis an fen kont pa pran responsablite li ki fè tout sa yo rive e lapolis est en manque de moyen osi sa vle di ke. Dèfwa lè w ap fè yon sòt de, lè w ap fè yon sòt de, w ap gade sitiyasyon an, fò n bay laverite. Fò nou di klè ke lè pèp la lan lari, li enève, li eksite, li bezwen montre ke l fache, donk li fè nenpòt bagay. L ap fè nenpòt bagay. Donk lè l ap fè nenpòt bagay, e se fòk gon moun ki obtanpere l. Lese mwa vou dir ke yè, lòske, avan yè, lòske Joel, lòske Joel te lan. pa nan komisarya non, nan pakè. E men men mwen te di m pa ta pwale. M te di m pa ta pwale, pa paske m pa t vle moun wè m ou kwa, men m te vle ke kite bagay yo mache, kite lajistis fè afè li, kite bagay. E men, gon moun ki rele m ki di m, a, men nèg. Ou gen maki ki moun pa ou mande maki. Ou gen rika ki moun pa ou mande rika. Ou gen JP ki moun pa ou mande JP. JP te kon galil nan men. Li te kon galil nan men. Li bay maki l. A ki tit li bay maki galil la. Sa se, se la pa de choz nan fè aswe a. E maki pa dwe remet li la polis te mande l. E la polis te mande l. E li pa dwe remet li. Hein donc li fini Macky fini pa remèt Jalil la ok e donc se pou m di nou ke nou nou ap fè de bagay men an fen kont nou fèl pou ekip nou m raple popilasyon ke an 2015 yo mete Lambert deyò. Yo mete tout moun deyò, yo pran 2 pòs senatè, yo pran yon pòs depite la, san konte lòt pòs yo pran Lavale e tout kote yo te pran kòm depite. Yo pran Bèlans, si m raple m byen, Ansapit, m kwè se OPL. Yo pran yo pran tout pòs yo anfenkont dan le depatman di Sidès. Majistra te pou nou, depite te pou nou, Les deux sénateurs du département se te pou nou, donk men men mwen te e mwen sèlman kòm grenn senatè ki te rete, ki te ret ennan. Aprè men men m, kiyès ki vin senatè? Lanbè? Lanbè vin senatè nan dènye eleksyon yo. Donk pòs an 2015, 2016 yo, se nou ki te pran yo. Nou te di n ta pral chanje sa, nou pa chanje yon merd tou. Donk tankou men men m nou di ki pa bay men mwen, mwa je fè yon lwa, m fè yon lwa. M fon lwa sou difamasyon ki pase anndan Sena, ki ret kwoke anndan Chanm Depite a. E wè lwa sou difamasyon sa yo, lou jou l pase, n ap regle anpil koze anndan peyi Dayiti. Anpil nèg ki sou Facebook k ap radote avèk figi yo, men menm mwen te mete l nan lwa. Sa vle di ke lè w di yon nonm vòlè, fò w gen prèv. Ou pa ka kanpe pou chak 15 minit ou monte sou Facebook ou di entèl vòlè tèl kòb, entèl dilè dwòg, entèl sesi, entèl sela. Non, m te korije sa. Donk, jou l pase nan chanm depite a, lese mwa vou dir ke n ap gen yon peyi tankou tout peyi. Tout moun ap kontwole bouch yo, tout moun ap konn sa pou yo di ak sa pou yo pa di e lè pou yo di yo. E il n'y a pas de kondisyonèl. Pa gen kondisyonèl. Pa gen bagay w ap vin di o kondisyonèl. Non. Men Lot yo ta sanble pran Edo nan vòlò. Yo ta sanble pran Jean nan vòlò. Yo ta sanble tèl bagay. Non, pa gen bagay konsa. Lwa sou difamasyon nan pa gen. Se Edo, yo pran Edo, tèl zòn, tèl zòn, avèk mitrayèt nan men li, tèl kote, tèl kote, te gen 15 mitrayèt nan men. Yes, le juge de paix parti de constat, entre 5 heures 55, Edo Zenny, te tèl bagay. Se sa laprès fè. Toujou gen ti fay, toujou gen ti fay de tanzantan, menm Ozetazini, menm an Frans, patou, men lalwa redrese w. Menm jan w wè y ap fè Trump la, menm jan w wè y ap fè plizyè moun, lè w ale, ou derape, epi lalwa korije w. Se pa abi non, lalwa korije w. Donk, Jovenel, m pa pral pi lwen. M pa pral joure, m pa pral di anyen, m pa pral mande w bagay, men la sèl choz ke m vle di, m vle di w ke anfenkont emisyon w lan m pa kwè l twò itil sosyete a ke ekip pa w la. Se ekip pa w la benefisye de li, ankenn moun pa benefisye de l. Sa vle di ke m ba nou defi pou n ta pale de mwen lan sa m fè, lekòl mwen fè, sesi m fè, nou pa kapab, nou pa gen sa. Nou pa gen sa. Sa w pa gen, ou pa ka bay li. Donk se sa y aprann mwen. Donk e. E ankò yn fwa m vle di w ke mèsi dèske Joel pran prizon e e se pa Joel dayè dayè sa fè m di w sa sa se m byen di w wi m di w si Joel gen 10 pwen li gen 5 pwen pou mòd de vi l mòd de vi l sa vle di ke li fè kòb li li kenbe kòb li li pa pa egzanp ban m ba w egzanp si e mwen ki te gen bato nou te ka pale jamèl. M ta mete nou an defi. Edozini mèt bato sa map antre siman chak mwa nan peyi a la nan vil la la m ba nou defi pou n te fon bagay tè lasalin nan ta pou mwen Maki fin fè tout sal fè avèk Joel epi aprè lan fen an li dakò ke tè a e tè Joel men li tou al la pou Joel enpe wap betize wap betize moun pou betize Maissa ou paka betize se pa tout moun ou ka betize kouman pou litoral la fè pou moun.